Misye bay gaz, li bay gaz lakrimojèn nan, se polisye sa wap gade a, li bay gaz lakrimojèn nan, li flitel sou nou. La, misye menm fè konnen lap tire sou nou. Avokabilye! Bann kriminèl! Li pwente sou nou. Li pwente. Kapab di sa. E yo vin arete yon militan ki rele Jean Gardy sou Chandmas la. Kounye a pandan ke m wè arestasyon an, mwen menm m ap filme sèn nan. Pandan m ap filme sèn nan, gen yon polisye ki tire nan kamera k lan menm nan. Men ni. Men ni wi mezanmi. Yo t ale ansanm avèk kamera. Yo lage l yon atè. Atè. Koulya la genyen yon sitwayen kap pase li jwenn ni atè a li vin avèl sou chandmas la pandan li vin avèl sou chandmas la ou lèl tande enfòmasyon an sou radyo li vin pase sou chandmas la li vin di konsa men kamera li jwenn atè pandan nèg yo pwale men ni mezanmi lapolis kamera pam wi. pandan map travay ui mezanmi men bal la on kamera lan menm men ni ui jodia mwen di gran dye de linivè a mèsi mwen di espri yo mèsi paske m pa konn joure gran moun m pa konn bat pitit moun m pa konn fè kadejak m pa kriminèl wi mwen son animatè vodou espri yo kenbe m e m te kretyen dan le tan Bondye kenbem paskem pa konn fè mal Bondye kontinye kenbem Jodi a mezanmi Koman w kap konprann on jounalis tankoum ap fè travay mwen Depi an 2006 m sou tèren an Depi 2006 m sou tèren an Map travay Map filme an plennè Pou yon La pou yon polisye Tire direkteman. nan kamera k lan menm nan. Kamera moute l disparèt lan menm wi. N ap chèche kamera nou pa wè l non. E se yon militan ki di li wè polisye pran l l al avè l. Kounye a lè yo rive pi devan yo lage l. Yon sitwayen wè li. Mezanmi pou yon kamera lan menm konsa. Map filme pou yon bal gran kalib mezanmi men ni men ni kraze kamyon an. Kètil? Jamè mwen menm pa janm fè sa non. M pa janm nan altèkasyon avèk pyès polisye non mwen menm. Lè yon polisye lè map travay polisye yon polisye ta di m konsa. Pa kanpe la m vire. Pa fè sa m vire. M pa janm nan altèkasyon avèk polisye non. Polisye a vize m dirèkteman nan kamera a wi men ni. Nan kamera a. Li disparèt kamera lan men m wi. Mwen kontinye di Bondye mèsi. Mwen kontinye di espri yo mèsi. Mwen gen 7 timoun. Jodi a m t ap disparèt kite timoun sa yo. E, lè m di w m t ap disparèt la, pa bliye, nou menm, jounalis medya an liy, nou genyen 4 jounalis ki tonbe deja. Nou gen Amady, nou genyen Wilgens, nou genyen Fransen, nou genyen Tayson. Jodi a, Se mwen menm ki ta pral fè senkyèm nan. Nou gen yon ki tonbe Delma 42 jodi a. Jodi a, yo tire sou Robinson Alphonse, Magik 9. Pa bliye, gen yon jounalis Okay, yo jwenn nan twou dlo, yo arete l. Yo mete l tèt anba, yo lage l nan twou dlo nan pò. Ebyen. Mwen menm jodi a, devan je tout le mond, devan je tout le mond, polisye a tap tire m. Li tap tire m. Si m pran bal sa mezanmi, eske m tap sove? Kamera ki yon fè. Men ni wi. Men ni. Kamera kon fè. Men sa. E pa pou kont mwen nan mitan tout moun yo la. Se nan mitan tout moun yo la yo ta. Te gen lòt jounalis la. Te gen lòt jounalis la men se mwen ki te parèt an premye. E mwen ki t ap kòmanse tire, e mwen ki t ap kòmanse filme sèn nan an premye pozisyon. Kon sa vle di, mwen m pa wè si polisye ap vize m, ap vize, ap vize m konsa. La, mwen m, mwen m ap mande pou ki sa. Si polisye yo te di m, non, pa filme sèn nan, m t ap bay vag. Paske lavi miyo pase byen. Hein? Men ni, nèg yo, nèg yo elimine kamera a. Èske w wè ka, kay 4 memwa ladan l oubyen 4 memwa nan kamera a? Wi, kame, e, 4 memwa ladan l. yo pa konn, yo gen, yo li la dan pase, yo pa konn kòman pou yo ouvè l pase li menm kat memwa kache, wè, kat memwa kache, yo pa konn kòman pou yo ouvè l, kat memwa kache, men kamera pa ka fonksyon ankò, wè, tout pyès li, men kote bal la tonbe mezanmi, eeeeh, sa pa jwèt non, e, se pa atè non kamera tonbe, men men tou bal la, men tou bal la. Hein? Sa vle di ki mesaj ou menm ou ka voye avèk polisye sa yo? Enben mesaj. Ki toujou gon entèvansyon movèz atravè jounalis yo. Mesaj, mesaj map voye jodi a. Map di polisye yo. Lè yo wèm lan la ri. Yo pa bezwen make figim pou yo, pou yo, pou yo touyem. Pase m pa gen anyen avèk yo. M pa konn denonse yo, m pa konn anyen. Èske w konprann? M pa pral mande jistis pou kamera, m pa pral mande jistis pou lavi m, pou lavi m ki menase jodi a. Prezidan mouri, li pa jwenn jistis. Jij mouri, li pa jwenn jistis. Militan tonbe, pè tonbe, tout moun mouri lan peyi. Plizyè jounalis mouri. Neyemi! Mouri. Yo pa jwenn jistis. Mwen pa pral mande jistis. On sèl bagay. Map kontinye. Di gran Dieu. De l'univè a. Mèsi. Map kontinye. Di espri yo. Mèsi. Paske. Jounen ma di. 25 oktob sa. Madanm pitit. Ta pral pran nouvel sa. Mon fwe. Kite 7 ti moun nan la vi sa. Plis madanm fe 8. E se mwen menm ki tet fanmi an. Hey. Raple nou nou e nan ki medya wap travay. Joseph Michaud mwen menm se kameraman televizyon nasyonal. Men. Mwen gen media ki rele radio tele makandal an liy se pou li menm m travay pou tout semèn sa evedman bwa kale ap dewoule eske w konprann se pou radio tele makandal an liy mwen te la jodi a mwen di bondye mèsi mwen di espou yo mèsi e m pap janm sispann di ayibobo ayibobo non pa m se joseph michaud m di bondye mèsi lavi m sove lavi m sove. Mèsi Mèsi tout espri yo Mèsi. Mwen granmèt la pase se granmèt la ki ban mwen la vi jodi a an dezyèm lye mwen salye tout espri yo espri bò manman espri bò papa espri bò grann mwen paske jodi a mwen pase kwè lamò. E Kom se neg lan nò m ye mwen soti lenbe bitasyon m se bitasyon brinet mwen di zanj yo espri yo toujou kontinye pwoteje m paske jodi a mwen soti Pre lamò. Non pam se Joseph Micho. Sa moso objè sa yo se moso kamera mwen. Pandan ke la polis vin arete militan sou chandmas. Mwen menm job pam antanke jounalis mwen tap filme sèn nan. Gen yon polisye ki tire. Pandan kamera lan menm, polisye ap tire lan men mwen. Se kamera ki pran, ebyen kamera fann ti kal pa ti kal. Menni, wè kote bal la tonbe a, menni. Wè kote bal la tonbe a, menni. Pandan kamera lan menm, Map filme sèn nan. M pa remake ki polisye. Avèk yon gwo zam. Misye tire. Nan men mwen. Kamera bat atè. M pat depoze kamera. Kote res kamera. Yon lot polisye pase men li pran. Lale. Eske nou konprann sa map di nou la? Kamera sa kamera ki medyal ye? Mwen menm se jounalis televizyon nasyonal. Jounalis televizyon nasyonal. Men mwen menm genyen e mwen genyen chan e rezo mwen. Mwen travay pou li ki se radyo tele makandal an liy. Men jodi a se pou radyo tele makandal an liy mwen tap travay. sou chadmas la. Men li mezanmi, pou yon kamera nan men mwen, pou polisye a rale zam ni, li tire kamera lan menm ki tap filme sèn nan. Wè mòso yo, men li. Bon sa, sa se bal yo sa. Sa se bal yo sa tap tire. Sa se bal yo tap tire a. Men, men mòso kamera yo. Wè yo? Men yo. Sa se mòso kamera mwen jwenn atè a. Bal la tonbe la a. Tout anndan peyi an. N ap di nou menm ke, jenn fanm, jenn gason, bal pa bal, gaz pa gaz, n ap kontinye fè batay la, paske jodi an nou di, e n ap voye yon mesaj bay klè, Mèt Anèl Remy, Sena di, Mèt Anèl Remy, Mèt Frantzyl, jodi an, men nèg yo vin kidnape Jan Nadi. Men se tout bal yo tire sou nou pou yo ka pran Jan Nadi pou y al avè l. Yon nèg k ap pale pou l di non, peyi a pa ka sal konsa, peyi a pa ka rete nan eta ke l ye a. Men jodi an, men sa yo ban nou kòm rezilta, se bal! Pandansetan, pèp la pa ka viv nan katye popilè yo, pandansetan. Moun bèlè pa ka viv byen, moun site solèy pa ka viv byen, jodi a men sa yo ban nou. Men kisa nou konte fè apre arestasyon Jonathan an? Apre arestasyon Jonathan an, apre arestasyon Jonathan an, nan non anperè papa Desalin, nou menm, li pral espire nan nou menm pou n al fè sa ke n gen pou n fè, paske jodi an, sa pa yon arestasyon. E, n ap tou voye yon mesaj ale, Nèg sa yo kòmanse, yo gen yo bay kòb, yo gen gang pa yo, yo gen vòlè pa yo, pou yo detwi nou menm militan. N ap di sa, nou menm antanke militan, nou p ap pè nèg sa yo. Yo mèt sot e pou mèt kraze brize. Ariel Henry ap rache manyòk li a tout onz milya y ap bay peyi a. Mèsi lapli. Yo kraze baz anbaz. Dabò, jodi a nou konprann sa k pase kounye a la. Se pa arestasyon, se yon kidnapin li ye. Nèg la gen dwa pou l manifeste. Li gen dwa pou l di li nan grangou, li gen dwa di bezwen sante, li gen dwa di bezwen edikasyon, li gen dwa di bezwen peyi fonksyone. Men, pa wè sa l ap mande, epi jodi a ou wè, yo vin yo kidnape l. E m ap mande, dèj la polis la, e si l pa ka al Matisan? E si l pa ka al kote bandi yo ye? Li pa ka ale kote Boukè? Menm Boukè li ta pran nan mwen, yo pa kapab jodi a. E wè jodi a, se nou, jodi a y ap pèsekite. E nou di, yo jwe ale twòp pou nou. Sa se 15 nou jwenn an atandan paske bal nèg yo tap tire la a m pap ba w manti pa gen moun ki te ka kanpe e tout lòt bò a ou wè tout sa se lòt toujou sa vle di gen lòt toujou atè a sa vle di nèg yo te vin fè yon masak sou militan atè a e papa Dessalines ki te ban nou fòs sa, ki te batay pou nou an, e m di se byen kote e mal kalkile. Mwen menm m chita, se Jean Gardy pa antò, Jean Gardy e chita, Jean Gardy pa nan anyen, nou kwè Jean Gardy kanpe, lapolis yo vini, lapolis yo kouri, yo vini kenbe Jean Gardy. Lè tan mwen yo kenbe la, m monte sou Jean Gardy, m chita sou Jean Gardy. Yo rache m, yo fwape m nan mi an pou yo pran Jan Gadi pou yo minote. M kole pye m nan bò minot la pou yo pa minote Jan Gadi. Yo rache pye m, yo fwape m nan mi an, yo minote Jan Gadi, yo pran Jan Gadi. Jan Gadi pa anyen. Jan Gadi batay l ap fè, batay peyi a l ap fè. L ap bon ni pou chèf yo, l ap bon ni pou nou. Jan Gadi, se pa pou peyi l ap goumen, chèf yo pa t ap vin tire sou li. Men piske yo wè se pou peyi l ap goumen, Chèf yo vin tire polisye yo. Chèf yo kite nan vilaj pou y al tire. Yo kite yo kite lasalin pou y al goumen, pou y al tire. Yo kite tout lòt kote pou y al tire. Pa babèkyou pou y al tire. Se sou nou. Se sou nou yo vin tire. Se sou nou menm yo vin tire. Men nou pa gen pwoblèm ansanm avè yo. Pèp la n ap goumen avè yo jiskaskobou. Mèsi. Yo pa ka repwoche m de anyen, paske mwen se yon nèg k ap milite, k ap batay pou m chanje pèp mwen an esklavaj, mwen se yon nèg ki kwè nan pèp souvren an, men sof ke m gen anpil polisye ki anfas mwen, mwen gen anpil polisye ki ènmi m, jis pou revandikasyon m, paske gen anpil polisye tou ki toujou ap siveye m. Lèm bral lakay mwen pou yo fizye m. Mwen di yo konsa ke fòk nou kapab tande e konprann ideyal Desalin nan. Pou ki rezon Jan Aji Jan vle reyaji a la manyè de Wozano Bobo, Chalma Peralt, Benwa Batravil. La rezon pou lakèl se paske nou menm nou vle yon lòt peyi, yon lòt Ayiti, fòk nou batay kont loksidan. Batay kont loksidan, ki sa l vle di? Fòk yo pa kreye psikoz deplè kay moun yo. Fòk geto yo kapab genyen sa ki rele sekirite. Batay kont loksidan, non avèk kriz alimantè egi. Ok, kèlke minit apre ke yo fin arete w, ki chaj ke yo te mete sou do w ki fè yo te al ansanm avè w? Exactement. Yo pa banm dosye, se yo ki gen dosye. Mwen menm mwen t gen dosye pou yo, yo vòlè, yo tiye moun, yo fè tout masak. Yo pa ekri anyen pou mwen. Menm nan gadafi yo pat mete mwen depi son kote m pran tifon map gade televizyon. Ki bò, ki bò sa? Nan ki komisarya? Nan pompiye e komisarya de pò o prens sa. Men mwen vin fè plizyè analiz, analiz ke mwen fè, mwen vin wè konsa, mwen vin di pèp ayisyen ann toujou rete goumen, pa pè. Sèt yo dispozitif mekanik, yn anjen mekanik, ki n pa fonksyone avèk inisyativ, men pa pèkisyon, itilize yn saj de poud pou fè eksploze de pwojektil. Eske Ayiti gen endistri prive am a fe? Ann al konsilte DG Dwàn yo. Ki kote yo pase? Ebyen, Leta okouran de tout deriv k ap fè anndan peyi an ak konpayi a bini. Te gen avoka ki te vin jwenn ou nan ponpye, kòman sa te ye? Mon chè, mwen felisite mèt Anel Remy avèk plizyè lòt avoka, tè kòm Dany Balthazar, avoka pitit Dessalines yo, tout nèg yo te nan ponpye. Wi, m nan ponpye. Bon, m nan vle nèg yo kenbe m wi. Tande mwen, pandan kèlke, talè, Jean Gardy, pandan kèlke minit ki pase la a, Gentan gen site ki avoka ki te vini, ki dirijan politik ki te gentan rive nan ponpye pandan kelke minit ki te pase la. E nou gen mèt Anel Remy, nou gen pitit Dessalines ki te sou lè lye, e nou genyen avoka, yon avoka fusion ki te la tou, e nou gen yon avoka ki te vin avoka pèp la li voye lòt moun, nou gen mèt Marasa ki voye moun, nou gen Daryl Balthazar ki voye moun, men nou menm nou pa ka anprizone. Pou revandikasyon popilasyon ayisyèn nan. Donk aprè tout sak fin pase a la eske wap toujou rete kanpe dèyè. Ann al met fatra nan lari a, voye wòch, voye boutèy. N a di, zanmi m, frè m, si w gen yon boutèy nan men w kase l ba yon frè yon moso. Paske batay la danje e l trè di. E n ap di jounalis yo, jounalis ki brave danje yo, Michou, e tankou jounalis ki pran bal maten an, konbyen bal? N ap di yo, batay la danje! E yon jounalis ki gen yon ti bout kouto, si w ka fè kò w moun nan Sendomeng, fè l. Se pa zam ilegal w ap achte. Desalin, se yon epe l te gen nan men l. Desalin te gen yon epe l t ap batay. Lè yo pale de epe a, epe Desalin nan, Desalin se yon epe l te gen nan men l. Henri Christophe, Toussaint Louverture, se yon epe. Men nou pa ko gen lajan pou n achte epe a. Ou wè sa yo, se galèt, galèt pou leta. Mèb la mouri men galèt wi leta men yo men yo galèt leta galèt leta sa di nou pap kraze machin male malerèz men depi se ofisyèl menm lè Ariel touyem bal nan moudal paske lè yo ta aretem premye fwa m tal penitansye yo te di pou sa m tap voye lapolis yo te di pou ki sa mwen pat voye wòs sou machin sou kotèj Jovenel Moïse la sa aprann mwen depi m wè leta se bwa kale. Wach nan moudal paske mpap dakò pou mouri grangou ni mizè nou kwè pèp ayisyen son pèp kap goumen rèd nap di leve menn anlè toujou bat poun gen yon wach nan menn.